Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir à tous. Nan moman nap pale a la, nou egzatteman nan rue Saint Paul anba lavil, tou prè lise Toussaint Louverture e fòk mwen di nou nan moman an la mwen kay Paul. Men madam mesye, la a mwen gen anfas mwen la a yon bann tabak. Nou kapab gade l la a, tout sa yo nèt se tabak. E fòk mwen di nou avèk sa yo, Nèg yo pral fè tabak an poud pou yo vann. Lè nou wè moun yo ap pran tabak, moun yo ap mete tabak nan nen yo, moun yo ap fè tout kalite de travay avèk tabak an poud la, ben madam mesye, avan tabak la vin an poud, lè w wè nèg yo mete l nan sachè a, kidonk gen plizyè transfòmasyon ki gentan fèt. Premyèman. Nèg yo keyi fèy tabak la, yo mete l sèch, lè yo fin mete l sèch, yo pral pile l e yo gen plizyè lòt melanj yo pral fè ladan yon fason pou ka pou tabak la ka vin efikas. Men madam mesye la a nan rue Sen Pòl, mwen egzatteman kay Sen Pòl, Mwen pral pèmèt nou konnen e tande kòman nèg yo prepare tabak nan peyi Dayiti. E fòk nou di, tabak tou, moun yo pa pran l sèlman e nan nen yo, e moun yo, yo fè sigarèt tou avèk tabak, avèk tabak. Alò, madam, mesye. Brother sa kap fèt menn? Monchè m anfòm. Gade, fè yon ti pale m de tabak la. Monchè, non sèlman de tabak la, tabak la son bagay ki fè yon pakèt bagay. Tankou lè w pran pa egzanp, tabak la li pile, apre l fin pile, nou pase l nan paswa, e dlo nou mouye tabak la nou fè l avèk bwa bannann. Kisa nou fè ak bwa bannann nan konsa? Nou dechire bwa bannann nan, gòs, bòt, miske, donk nou mete yo nan solèy. Apre nou fin mete yo nan solèy, nou brile yo. Sann li vin bay la, nou mete dlo ladan l epi nou mete lòt pwodui ladan l. Li vin bay yon likid blan yo rele montan. Montan sa a, avè l, nou fin pile tabak la. E lè nou fin pile tabak la, nou pase l, nou mouye l avè l. Se avè l. Tabak la li vin prepare. Tabak sa, pou kisa l bon? Tabak la li bon pou sinizi, li bon pou moun ki fè glokòm, li bon tou pou moun ki pran nan poud. Pa egzanp, lè moun nan li pran nan poud, pou moun nan li gen dwa fin trete nan kout pyès la, men doktè yo konn voye l pran tabak. Paske tabak la li bon pou sèvo a tou. Gen anpil, tankou ansyen ansyen ansyen lontan yo, yo te konn itilize tabak la pou plizyè fason. Tankou yo te konn itilize l pou yo met nan pòch yo, tankou lè y ap mache nan nwit. Gen moun ki itilize l tou pou yo met nan bouch yo pou yo pa pèdi lajan yo. E gen moun ki itilize l tou pou dlo kòm epi sinizik la. Men fenomèn mete tabak an poud nan pòch la, pou ki rezon? Bon, pou ki rezon nou mete tabak la nan pòch la, se paske poud pa moute sou poud. Ok. Sa vle di depi yon moun gen tabak an poud nan pòch ou, kidonk li difisil pou w pran kout poud. Li difisil pou w pran kout poud. Alò tabak an poud la li menm li gen yon sekrè ladan. Li wi, li gen yon sekrè ladan. Poud pa travèse poud. Poud pa travèse poud. Wi. Kidonk, lè n fin fè tabak sa, brother, kidonk. Pou nou vann li. Konbyen nou vann ti pake yo, eske nou gen lòt kote nou voye tabak la ale tankou nan peyi etranje, kisa nou fè menm? Wi, tabak la li ale Indiana, Indianapolis, e tabak la tou la li e Boston, Boston nan Miami son kote t fè frèt li ye, e moun Boston yo e Canada yo tou. Nan tout Canada avèk tabak la? Wi ya lavel Canada pase Canada ni Boston ni Indiana ni Miami se e Boston nan Miami se kote fè frèt anpil moun la yo prann anpil tou e tabak la tou lale Santiago nan Chili lale Santiago nan Chili tou e mèt di w tout tout zòn metropolitèn nan nèt nan Ayiti a gen yon pakèt moun ki pran tabak o nivo de Docom e moun sinizik yo tou yo itilize l anpil. Tabak la gon sekrè ladan. Gwo sekrè. Gwo sekrè. Men madam mesye sa se nouvo repòtaj nou ki baze sou tabak nan peyi Dayiti. Sitwayen kòman ou ye? Wap fon ti pale avèm? Bon m malad m pa. Ou malad? M pa parèt. Ok ok. Bon nou anfòm menn? Wi m anfòm. Gade menm si vizaj ou pa parèt men nou ka fon ti pale. Non m pa Misye pa tèlman abil. Misye pa tèlman abil? M pa gen okenn deklarasyon. Repòtaj pam nan. Ok gwo pilon, pilon sa yo se ladann ou pile? Se nan pilon sa ou pile tabak la? Hey, vini m ba l ou. Ba l tout sa k gen yo. M pap parèt tèt mwen non m pral m ap mete pilon sa ba epoka aprè m. Ok pa gen pwoblèm. Nan epòtay la tou. Pa gen pwoblèm. Mwen bagay atravè lemonn. Sa vle di, sa pa ta konyen pou m ta parèt non. Pa gen pwoblèm. Wi. Nòmalman pilon sa n ap gade a la e ladan l yo pile tabak la. Ladan l ok. Sa yo e tabak? Edetan yo pile tabak la tankou lò pran e nòmalman pa egzanp tankou lò pran pa egzanp nòmalman e ladann nou pile tabak la sa vle di tabak sa nou fin pile a lè nou fin pile l nou pral pase l nan paswa lè nou fin pase l nan paswa alò se poud la n ap pran pou nou pase avè l pral met mant la ladann pou nou bwase tabak la e tabak sa Gen moun ki pran n nan dan, gen moun ki chike l, e gen moun tou ki pran n nan nen yo tou. Lè w pale moun ki chikte l la, sa vle di kisa? Moun nan chike l nan dan n. Tankou lè w pran moun Indiana yo, moun Boston yo. Gen fòk ki mete l nan koko l. Moun yo. Madam, mesye, nèg yo kraze repòtaj la nan men m. Nèg yo kraze repòtaj la wi la. Bonè vin nan. Kado koze mesye. Bon madam mesye men kijan bagay yo ye la nan dosye tabak nan peyi dayiti. Bonè vin nan vin nan nou poko fin pale men. Nou poko fin pale. Mwen pa pare tèt mwen nan. Non ou pa pare ou pa pare. Talè monche talè monche an ale an ale an ale. Pa parèt m pa parèt tèt mwen nan repòtaj. Ou pa ladan, ou pa ladan. Wi. Nòmalman e tabak sa n ap gade a la, k ap pile a la, alò, nòmalman e madam se mesye, e madam, madam se mesye, lè nou fin pile tabak sa, nou pral pase l nan yon paswa. Alò lè nou fin pase l nan paswa, e poud li vin bay la, poud la. Se li menm nou pase nan paswa a, apre nou fin pase l nan paswa a, nou mete yon mant ladan l ki pou alimante l pou moun nan ka pran l. Ok. Bon, nòmalman madam se mesye, nou nan ri Sen Pòl la, ri Sen Pòl 263, Pòtoprens, tou pre tribinal seksyon sid la. Alò moun ki pè dlo kòm yo, sinizik yo, moun ki pran nan kout kout deja yo, Nou mèt vin achte tabak la paske tabak la li bon anpil. Li bon anpil tankou sou pa egzanp ou gon timoun lakay ou e lougawou ap pede ba l pwoblèm. Alò nòmalman ou gen dwa pran yon ti poud tabak ou met nan yon dlo pandan w fin mete l nan dlo a ou beny timoun nan avè l. Alò medam e mesye tabak sa k ap pile a la se yon bagay menm si w te gripe. Gen pou pran sant li sèlman Westerny alò donk Joem di nou an e. Men tankou fèy tabak sa se fèy la menm. Fèy la li fèy la. Kote nou jwenn pil bagay pil fèy sa yo. Bon tabak sa nòmalman l soti e e Orlando nan Miami li soti Jamayik tou nòmalman lontan Yo te konn fè tabak peyi a, men tabak Orlando sa a avèk tabak ki soti Jamayik sa a, li plis efikas ke tabak peyi a paske o nivo de sinijik, o nivo de dlo kòm pa egzanp, ou gen dwa pran ou gen dwa pran pran nan bal la epi pandan ou fin pran nan bal la ou al lopital ou fin retire bal la alò. Si w bezwen transpire byen ou bezwen bay alò e tabak la ki pou bay. Kidonk nan peyi Dayiti prèske pa gen tabak ankò. E ou blese tou ou beye blese a geri tou e tabak la ki ka bay ou konprann. Sa vle di tabak la li menm son kle. Son kle l ye atravè lemonn. E moun Indiana yo tou e moun Boston yo. M panse repotaj la ap rive jwenn nou e nou menm voye pran tabak la nan ri Sen Pòl 260. Si w gen yon nimewo w ta bay si moun ta vle antre an kontak ansanm avè w pou vin pran tabak la la nan ri Sen Pòl se ki nimewo? 47 36 37 86. Ok. Repran nimewo ankò. 47 36 37 86. Madam mesye tout sa nap gade a la nèt se tabak ki donk tabak sa yo fòk nou di daprè enfòmasyon ke mwen rive jwenn yo sòti nan peyi Jamayik yo sòti Orlando nan Miami ki donk nèg yo yo pran li yo seche l lè yo fin seche l Yo pile l, e lè yo fin pile l, yo pase l nan paswa. Lè yo fin pase l nan paswa, yo genyen yon likid ke yo mete ladan. E likid la fòk nou di nèg yo fè l avèk bwa bannann, bannann gòsbòt, bannann miske. Yo pran yo, yo pile yo, yo pran dlo a, yo mete l, yo melanje l avèk yon lòt bagay. Lè yo fin melanje l, epi yo mete l sou poud tabak la. Yo mete mant ladan tou yon fason pou vin pou fèl vin fre e lè yo fin fè tout bagay sa apre sa nou mete nou metel sèch lèl fin wouze l avèk mant e dlo a Nou mare l nan sachè nou mare l nan sachè nou bay pou 25 goud ou 50 goud Ah ok nou pa sèche l nou sèlman Ti mamit la la pou retire l la fò gen 130 dola ayisyen Fò gen 130 Mamit la pou retire l la tou fò gen 700 dola ayisyen Alò moun E chili yo, moun endiana yo, moun boston yo, moun kanada yo, moun kap viv nan moreyal kanada m konnen ki fè frèt anpil, tabak sa li rive tout moreyal e santiago nan chili tou e tout endianapolis nan miami tou alò zòn sa yo zòn ki fè frèt yo ye donk e moun ki konn pran tabak yo nou mèt vin pran tabak nou nan rue saint paul 263. Pòtoprens, nimewo telefòn nan se 47 36 37 86, e depo parèt nan ri Senpòl la, bò tribinal seksyon sid de Pòtoprens, anfas Penitansye Nasyonal. Alò, nou mèt fin pran, alò, nou mèt vin pran tabak nou la, tankou lè w pran, pa egzanp, e, e pile, m ap pile tabak sa la, e lè. Tabak sa li fin pile la, poud la, se li menm m pral pase nan paswa. Lè m fin pase l nan paswa, pou m pran poud li bay la, pou m mete l nan yon bokit, sa m ap mouye a, pou m mouye l epi pou m vann. Alò madam se mesye, kòm deja lage nimewo a pou nou, nimewo a se 47 36 37 86, moun. Vodouyizan yo o nivo de mistik e tabak la nap gen bezwen l moun lokom yo moun sinizik yo konprann nap gen bezwen tabak la. Kidonk kelkeswa moun ka bezwen tabak. Tout moun nèt bezwen tabak. Wi tout moun nèt bezwen tabak. Tout moun bezwen tabak, mete tabak nan poch nou paske dapre enfòmasyon ke m rive jwenn la madam mesye poud pa monte poud, poud pa travèse poud kidonk otomatikman ou gen tabak an poud nan poch ou. Ou pa ka pran kout poud. Ebyen sa a madam mesye sekrè a tonbe. Gen anpil nèg k ap travay nan yon seri de biwo, nan bwat leta, nan plizyè lòt biwo prive, kidonk nèg yo konn pè pou yo pa ba yo kout poud. Ebyen la nèg yo lage sekrè a, mete ti tabak an poud nou nan pòch nou. Paske depi tabak anpoud la nan pòch nou, nou ka ouvè kò nou nan biwo a, nou p ap pran nan poud. Se nan sa nou, ak sa nou fè melanj lan. Sa bon. Sa rele montan. Montan.